Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nap kòmanse ti emisyon sa avèk yon voice yon voice ki soti pa trò lwen de la primature. M pral ba m pral ba nou yon enfòmasyon enfòmasyon sur e konfime paske mwen menm avèk plizyè zanmi nou la. Nou anndan lakou primati an, ansyen primati an, ansyen lakou primati an men primati an tou anfas li, kote Ariel Henry ye a tou anfas li. Enfòmasyon an se Ariel Henry achte. Men gen 25 machin nèf aktyèlman la, bon nan viwon 3 zè a la, yo fè al depoze anndan primati a ankò, tou nèf a tout tapi. Tandiske pou fèt papa a li te gen 25 deja, li bay ti zanmi l yo. Men kounye a la men l sot vini avèk 25. Sa vle di mesye, an nou serye. An poko menm rive la. Men ret branche, ap gen yon ti bout video kap vini, kap pataje, nap wè sa nap eksplike ou yo. Mèt mwen al pran telefòn mwen, mal degaje mwen wè si m te ka rive. Eske nou tande byen sa sitwayen yo di nan voice la? M pa vin fè emisyon sa la pou m konfime ni enfime. Men mwen mete mwen o juste milieu pou m di ke oubyen pou m poze kesyon pou m di eske se vre ou pa. Genyen 2 aspè nou kapab jije. oubyen de paramèt nou kapab abòde nan kestyon sila. Par le fèt ke sitwayen sa yo wè Ariel Henry achte televizyon gwo pous pou kapab bay oubyen m pa konnen men de tout manyè yo panse ke yo mete nan tèt yo se bandi. Sa te kapab rive Ariel achte televizyon sa yo pou kapab fè yon seri de moun kado. Li te ka achte yo pou mete nan yon seri de zòn. Men kòm kounya pa genyen lwazi ankò Nou pa kab pale de sa. Li te kapab achte televizyon sa yo, se te pou kapab bay bandi. Sa nou pa ekarte li. Paske nou pa konnen, eee, si Ariel Henry pa de mèch avèk sèten bandi nan kapital la pou n pa di totalman nan peyi Dayiti. Men ekoute, grenn bagay mwen map di pou pèp Ayisyen. Si, nan sa nou ye la, nou wè m pa afimatif non men m ap sèlman fè yon jijman oubyen yon sòt de pwosè dentansyon. Pou yon premye minis, tankou Ariel Henry, ki konn dèfwa di l ap batay kont gang, epi pou ta achte televizyon ak dèlko pou al bay gang, ebyen nou mèt di, pèp ayisyen, ann chache yon kote nou met kò nou, paske Bagay la li fini. Nou fini nèt. Kounye a la map chache wè kwak moun nan li rete afirmatif wi nan voice la. Men map chache gen plis detay paske gon grenn bagay pou konprann se ke yo ba nou video. On video de 10 segond. Ann fon ti gade l non. Kounye a la wa konprann ke gon part de verite paske le fèt ke moun nan pwomèt ke lap bay video e li bay yon ti video vre sa vle di e materyèl sa yo achte men kounye a la li pral rete pou nou ankete pou nou konnen ki kote yo prale eske se ti zanmi yo pral jwenn eske se bandi yo pral jwenn eske se ti menaj yo pral jwenn tou sa an pasan fòm di nou ke Mesye a pran pwa wi paske m te kwaze avè l m pa janm kache di nou sa li te vin jwenn mwen nan yon stidyo kote m te anrejistre pou li m te fè vwa pou li m te mikse vwa pou li premye disko li se pa yon repwòch non se pou si yon moun ta di ke RL prod te konn pale avèk Ariel nan va konprann nan di ke misye te chital men sal te fè pou Ariel yon jou paske li te toujou di sa men lèm te wèl la m te wè se te yon moun ki pat konsa paske jounen jodia la lèm ap gade m wè son moun ki mare nan manje konprann a tout laj sa yo ou wè nèg la gwo nèg li gen gwo pòtray sa vle di bagay la vin bon pou mouche Ariel pa vre dòk bòn wout e bòn kontinite. Ann chavire nan lòt dosye. Joel Khaoli yo arete li ak zam. E gen ankèt k ap mennen la pou konnen eske misye gen dwòg. Gen yon sitwayen, fò m di ou byen, ki li menm toujou ap denonse nèg pa bò isit. Son non se Morvan. Men fò m di ou ke pou Morvan, sa ka rive. Paske on nè pa pafè. Li ka rive nan yon dosye, l ap pale de li, li gendwa di kèk bagay ki pa vre, tankou mwen menm tou m gendwa di kèk bagay ki pa vre, paske nou pa ka bay san pou san verite. Men, ekoute, gen bagay ki di mezanmi, se verite wi. Nou ka pa renmen yon moun, men admèt ke si l di verite a, bat bravo pou li. Mwen m pa renmen yon ekip, m pa bezwen di ekip la, men depi l bat, m bat bravo pou li. Ou konprann? Ebyen, par le fait ke te genyen yon flot de kritik ki t ap tonbe sou Morvan, lè l abòde yon dosye konsa, ebyen imedyatman yo arete sitwayen sa a, jounen jodi a la m ta kapab di Morvan anlè, Morvan awoyo, se prèske a chak di minit Morvan twite, se prèske a chak è Morvan fè yon videyo paske li santi li nan po l. Dejan avè kritike Morvan pou avwa denonse. Map mande la polis nasyonal dayiti nou zye nou anndan jakmel la aktyelman m konnen gwo chèf pral rele paske joel kaoli son milti milyonè ki chaje kob drog nan menl m konnen ke nou pral aranje nou nan batay la aswè a la aswè a la joel kaoli sipoze domi nan prizon paske m pap pèdi tanm depi 200 zan ap denonse vwayou nan la repiblik ap denonse drog dilè epi jounen jodia poun konnen n ka lage joel kaoli sa pap ka fèt rèd la map mande. Brigad lit kont dròg ti mesye BLTS yo nou prezan anndan wè la wè la wè la m kòmanse fache kout fil ap fèt pòtoprens a goch kout fil ap fèt a dwat se konfime y arete Joel Kaouli John Colem Morvan ki di nou sa aktyèlman pandan m ap pale avè nou la pandan m ap pale avè nou la bòfrè Edo Zenny an mari gran sè Edo Zenny an arete Ou ansyen drug dealer. Jou nap konprann DBJ entènasyonal, nou nap konn. Aktyèlman pandan map pale avè nou la, BLTS arete drug dealer Joel Kaoli anndan Jakmèl. Men fouy la sot lakay li la, se y arete. Vag la tonbe marigo medam mesye. Epi Claudy, yon nèg ki te kandida a la majistrati nan vil Jakmèl, e misye k pot dwòg la. N ap mande koulye a la a, pandan BLTS arete misye, tou al kay Claudy. Tou al kay Claudy Donè. Misye rele Claudy Donè. Claudy Donè. Yo pran ti vil Jakmèl, Yon ti vil medam mesye kote ke pou m al pran vakans mwen lè peyi a chanje, yon ti vil ke m renmen anpil ki se Jakmèl m te toujou kite Dèlma 19 chak dimanch desann Jakmèl al manje pwason boukannen enben jounen jodi a nèg yo aranje yo pou yo kraze Jakmèl Joel Kaoli mete chèf gang Rafo l ba l zam ba l minisyon Tiye sou manifestan lè manifestan grangou epi jounen jodi a yo panse ke n ap jwe avè yo. Kèlkeswa kot yo ye men, kèlkeswa koulè yo, kèlkeswa mwayen ekonomik yo, n ap moutre yo a distans etan n ap manje yo. Pandan m ap pale avè w la misye anba men lapolis. Pandan m ap pale avè w la misye arete la. Pa gen lage. E pa Depi lontan medam mesye lè lapolis vin fouye kay nèg yo y ap achte figi yo. Bon e Dezeni, John Colem m pa wè n ap batay avè w. Men n ap mande dcpj tou al kay Kle! On piti konsa w chwazi batay avèl nap mande dcpj kontinye travay la kontinye travay la e fouye fouye fouye menm twalèt anndan kay drug dilè Joel Kaoli e fò Joel Kaoli pa dòmi lakay li aswè a e fò misye pran bon kalòt tou. Misye misye ap mare la e misye ap mouri. Pase misye gen misye gen maladi de tanzantan lap moute les etats unis d'Amerique pou al pou al chanje san pou e pa san non ki maladi misye gen ankò misye pa nan kidni non son lòt maladi misye gen men depi misye nan men lapolis la li paka al pran swen les etats unis d'Amerique. Bann kòlè m Morvan kap pale avè nou. Map bata avèw epi ou pa gen grenn nan boudaw ou panse ou ka bata a John kòlè m Morvan. Eske ou konn a kiyès nap batay la ti Joel Caroli. Mete chèf gang ou ki konn fè tout zak malonèt pou ou mete l nan mawon li rele Raffo. Nou moute ti radyo nou k rele alo senatè lòt bò a nou bay minis de la kilti jan nou rele la. Nou fè tout dezòd nou nan peyi a. Pa gen moun ki janm kapab fas nou paske nou gen gwo mwayen nan men nou, gwo mwayen ekonomik. Ebyen jounen jodi a nou pral konn koze isi. Bon, se pa ti pwason non medam mesye. Joel Karolis ak gwo dòg dilè, nèg sa yo chita la fè fòs milat yo, chaje kòb dwòg nan men yo epi pa gen moun ka manyen yo. M pral wè si nou entouchab sèt fwa si. Bon m ba yon nèg defi lage Joel Karolis. M ba yon jij defi Konprann? N ap mande yon nèg nan vil Jakmèl, depi w lage Joel Kaoli w ap revoke. Nenpòt kèl nèg nan vil Jakmèl ki pran responsabilite, ki lage Joel Kaoli w ap revoke. Menm si nou te ofri Frantz Elbe 3 milyon de dola, nou te ofri patnè direktè jeneral dcpj a 3 milyon de dola, Nap mare w. Nèg sa yo ap revoke tou kòm chèf de la polis e kòm direktè dcpj. Pa gen blag nan dwòg. Pa gen blag nan dwòg. Dwòg se enmi mond lan li ye. Pa gen dwa pou nèg ap fè milyon nan dwòg. Twòp pitit pèp mouri nan bagay dwòg sa Lèzetazini Damerik. Si se te ti blak sèlman ki tap mouri nan dwòg Ozetazini, blan pa tap enterese de dwòg la non. Li pa tap enterese pou l mare nèg non. Se paske gen twòp. Pitit gran bòs nan Lèzetazini Damerik ki mouri, se sa k fè w wè nèg yo di fò yo batay kont dwòg la sou latè. Men m ap kanpe kont nou mesye, m ap batay jiskaske lavi a lavi a fini. Bat bravo pou tèt mwen, bat bravo Lajenès. Joel Kaoli anba kòd, jiska prezan l nan vil Jakmèl la la. E m mande nèg ki pral lage Joel Kaoli a la, li pral wè si l p ap revoke nan kèlkeswa pòs li ye. Bann gang! M te fè yon emisyon pou m anonse ke Morvan kontan. Men m potko vin avèk odyo a. Kounya la gon moun nou tap tann. Sa pozisyon Edo. Franchman m bat bravo pou Edo Zeni. Nou konn poukisa? Se pa rapò ak pozisyon ke li genyen an. Joel Carolise son bofrè. Moun Jakmèl se moun lakay li. Edo pale, li pa kraze bòfrè a e li pa asime nan sa bòfrè ap fè. Ke la jistis fas son travay. Yon lòt gen mòd de vi l e nou chak gen mòd de vi nou. E nou chak gen mòd de vi nou. E nou chak gon jan ke nou viv. Swa a vwazen an, swa a madanm nou, swa a jeran, swa a bòn, a sèvant, a swa a moun kap fè manje pou nou. Nou chak gon mòd de vi. Donk ri griyen dan nou lan malè moun. Nou gen dwa griyen dan nou lan malè moun. E pou m ta di nou, istwa Meme Majorel, nou t ap sezi. M pa gen plis ke 5 an depi m antann mwen ak Joel sou de pwen byen detèmine, m di, ou konn sa k pase, m fè 45 an ap goumen avè w, e nan dènye moman sa yo, nou kòmanse granmoun, Men men m fè mea culpa. M pap goumen avè w ankò. E moun pasket. Alò m ap pale a moun jakmèl la. A gen moun ki sou la pa moun jakmèl ki pa konprann sa m ap di a. E moun pasket kapab di nou pi gwo goumen k fèt nan jakmèl ant edozeni jwè kaole pasket apre yon match foutbòl. Frape machin a de, frape machin tankou w konn wè nan sinema. Jiskaske bagay la rive lapolis. Donk m pa ka ri nan malè moun men menm. E pa fè m konprann tou ke yn pitit vil kòm lavil de Jakmèl ka gen gang ladan l. E tout moun ki repete l kòm moun Jakmèl ou zè se kon a sa yo rele ki jan m ta di sa ankò a e pa dè zengra non e pa ipokrit tou non, vous êtes des traitres. Chak moun ki dakò sa yon moun deyò de Jakmèl di ki pa konnen ke y ap ba yo dezenfòmasyon ki pa ki fo anben nou vous êtes des traites il faut dire la réalité Il faut di kijan bagay la ye. Pa gen ankenn gang nan vil Jakmèl. Gen de vagabon moun nan Jakmèl. Nèg baz Sanis yo tout nan prizon. Tout nan prizon. Yo te al bat yon pè anwa, m pa konn si e pè a k fè bagay mistik li. Tout mouri nan prizon. Twa ka mouri nan prizon. Donk sispann fè sa a, n ap kraze Jakmèl pou anyen. Joel kotel de a la oken problem se pal se bò pal se se se kijan yo di sa ankò se kwa pal mwen menm se konsa map dil se kwa pal mpap ri nan malè moun pa paske sèlman li se bò frèm non paske li se bò frèm tou. M pap kanpe pa fèm konprann ke jodi a yon nèg mwen leve avèl ok m ka pa pataje ses intentions m ka pa pataje e kijanl t viv men jodi a l yon problèm crucial li yon problèm estrèmman grav estrèmman grav. pa mande m pou m vin la aswè a pou m vin di ke misye t antò, misye sesi, misye sela. Mòd de vi moun respekte l. Il faut changer la mentalité de l'haïtien. Pran moun nan jan l ye a. Pa gen moun ki pafè. Mwen pa pafè. Ou menm k ap tande m la ou pa pafè. Nou chak gen defo pa nou. Madanm mwen ap viv avè m la, li gen defo pa l. Mwen gen defo pa l. Li asepte m jan m ye a, m asepte l jan l ye a. Plen nèg k ap viv bò kote m, k ap travay avè m, ki chaje defo. Mwen pran yo, m dakò yo. Lè bagay la twò grav m rele deyò. Men apre sa nou kontinye lavi nou. E se sa k fè w wè, w ap jwenn moun bò kote m ki gen kenzan, ventan, ki pa janm ale. Sa k ale yo, se moun petèt ki te gen anbisyon, ki panse yo ka rive Dozeni tou. Ke se mwen k kanpe yo, mwen k fè yo pa ka rive Dozeni. Tandiske yo nan rèv. Chak moun ki vin sou latè a, li genyen sa yo rele. E misyon pa li. M gen misyon pa m. Ou gen misyon pa w. Nou chak gen misyon pa nou. Donk moun ki t ap mande m pale sou afè Joel la, m pale sou li pou m di nou ke pa ri nan malè moun. Pa ri ladan l. Te gen yon moun ki te di mwen, bon, e bay m di misye, ou konn sa k pase? M pa t janm pale nan bay Joel. Ou wè tè, ou wè tè Lasalin? Ke Maki fè yon goumen a Joel, yon goumen steril. Aprel fin gou ma Joel li kanpe li di wi tè a etè Joel men la litoral la pa pou Joel m gou men steril pou kisa ou te majistra ou bon majistra ou pa ka antann ou ak kisa ou kisa k ta pi bon ke w antann ou a tout moun kounye ou pa gen ou pa gen bilan wap fè moun ou di se entèl ki fè ou pa gen bilan bon men menm te gen yon prezidan anfas mwen m te bay bilan. Mwen Eddo Zeny lè m te majistra Preval te anfas mwen. Preval te janm ba m kòb. M fè katran Preval pa ba m kòb. Gad tout ti bagay mwen fè nan vil la. Jiska prezan yo make non m wi. Ti plas, ti wout, ti sesi, ti sela, dekouze, tout ti bagay mwen fè yo. Enben, Tout ti kote, ti pon dèyè wè e ki nan de zòn sa ankò a kap marecho dèyè a ti pon e mwen k fèl wi e nou k fèl wi e nou te fon premye lakou nouyòk ke nou zavon lè foto lè mateli vini nou fè dezyèm nan lakou nouyòk ki kraze jodia ki kraze miyèt moso jodia. Bon, antouka, m te vle, m te vle, m te vle, m te vle di nou ke si nou vle ri n mèt ri, si nou vle kontan n mèt kontan. M te wè yon nèg ki te di, li met yon pòs, li di li byen kontan y arete Jwèl paske Jwèl te pran mennaj li. Bon. Mwen ri. Mwen ri bon pou sa pou sa ou dakò pou nèg la bon kanmenm kanmenm fia pa treman monchè fia pa treman monchè si fia hein menm si l te razè menm si l te razè si fia te renmen l li tap fè l an kachèt si fia renmen w li dwe fè w kòb a yon bagay kwochi nap di nèt la lap pran lap pran kòb la men lap ret a mari. Yo pat renmen misye. Ou pat wè pwopozisyon endesant? Yon bèl fim, pwopozisyon endesant. Fi a pran yon milyon de dola, men l tounen jwenn mari l, malgre bagay la te gen litij, yon pakèt pwoblèm. Men an fen de kont, li tounen ak mari l. Se mari l ki te enpòtan pou li. Men li pran kout, li pran kout, li pran kòb la epi li pran kout, kout, kout, kout bagay la tou. Donk, ankò yon fwa medam e mesye, A 9 è nou pale, men m te vle di nou ke nan yon peyi dezòganize tankou Ayiti, yon nèg yo antre lakay ou pou dwòg paske yo te gen de enfòmasyon swadizan yon vagabon oubyen yon grenn senk oubyen yon moun di nan lari a, e li di w gen yon dwòg ki sot tèl kote ke se lakay ou. Mesye, gen yon dwòg k ap sot la a Marego pou l pase nan tout machin, pou l pase nan tout bagay pou rive pèp la pa pran l. Pèp la ta baw gabèt la. An yon dwòg ta debake Marigou la nan pò Marigou a la poul fann tout devan lapolis rive jiska jiska jiska misye kwè ap simen dadou son bagay senp pèp la patap devorel li pran li pran dwòg li. Monchè m swete on moun al fon kout dèy anba pòs pnh ofisyèl fè sou Facebook la e foto Joel avèk 2 zam yo avèk revòlvè a monchè majorite moun majorite moun ki fè kòmantè yo Se de kòmantè ki di men on nèg tankou Joel se sal genyen sèlman kòm zam. Mezanmi. Eske pou sa vle di ke pou moun yo pou yo di konsa gen yon moun ki di konsa an mezanmi lage nèg lan mezanmi. Men m pral m pral di yon bagay m pral di yon bagay Fouki Fouki m pral di yon bagay si peyi a te bon l pa gen dwa non. Wi san dout nou toujou di sa. Si peyi a te bon Yon peyi ap mache pa gen ki ki epòk te gon epòk peyi a te bon si w pat gen lisans menm pou revolvè se yon gwo se yon gwo bagay li ye pase konstitisyon konstitisyon tèt anba tou wi m toujou di nou sa anba gade pou nou m toujou di nou sa. Letan w jwenn li senatè se ilegalite a nan sa k poze a. Pa gon pa gen flagrans. BLTS nan lè yo aji a fòk omwen te gen yon flagrans. Fòk omwen te se yon machin yo tap swiv. Omwen si yon machin yo tap swiv ki te sot kèlke pa kap rantre machin sa yo konnen egzakteman. Men kisa l gen ladann? La gen flagrans fòk ou gen fòk ou gen ou gen prèv. Gen lòt dekrè men nap li atik sa nan konstitisyon paske la konstitisyon la konstitisyon se manman lwa atik 268 pwen 1 tirè 1 tou sitwayen a dwa a lotodefans ame dan lè limit de son domisil. men n'a pa dwa o port d'arm san lotorizasyon eksprès e motive di chèf de lapolis. An di l an kreyòl. Tout tou sitwayen, tout moun gen dwa defann tèt ou arme, a zam, nan limit lakay ou. Men w pa gen dwa sòti san w pa gen port d'arm, san e pèmi port d'arm e ki motive pa lapolis. Tandiske, m al ba w premye bay, James ka ou li gon zam, lè y ap fouye kay papa l li vini, yo jwenn de chajè anndan an, yo di kot zam sa, James di li nan machin li, li sòti l pote l ba li, yo ba l, li ba l, li ba l papye ke konstitisyon an di an, li di paske yo di w se, e se lapolis Jakmèl ki pou ba w, ki pou, dayè, dayè li di w klè, li di w klè, tout sitwayen a dwa a lotodefans ame dan lè limit de son domisil. Sa e premye an. Dans les limites, sa vle di, li di w ke ou gen dwa gen zam pou defann tèt ou anndan lakay ou. Li pa di ki zam non. Li pa di si se galil, si se pa galil, si se, li di w ke tout sitwayen a dwa a l'auto-défense armée dans les limites de son domicile. Anba a, li kontredi, li kontredi tèt li. E sa fè m di w konstitisyon sa a, mwayen pou yo voye jete epi bay moun ki ka fè konstitisyon fè konstitisyon. Atik 268 tire 2, La détention d'une arme à feu doit être déclarée à la police. Sa l di la? La detention d'une arme à feu doit être déclarée par, sa vle di si w gen yon zam, li pa di ki kalib tou non, si w gen yon zam anndan lakay ou, ou dwe deklare l bay lapolis. Mentenan, èske gen yon lòt atik ki di men ki zam pou w genyen? Non, il y a d'autres décrets. Men la je suis dans la constitution, la constitution se manman lwa. Sa vle di se la se bousòl pou m bay la. Donk si yon avoka bay l ap retire misye. Men si se politik misye anndan. Ya, ya, nou di sa. Se Men vre. koulè M ap koulè repete pou ba. yo. A yo bay koulè bagay. Pou kounye a m wè m tande nèg ap di armory kòmsi m ta dwe misye ta Non, gen koulè a li misye ta montre se gen zam politik. kote misye pral kote bon nèg a yon zam ou ye yon ouzi tou ou ye Wi, se hein yon ouzi ki do Duvalier bay. ouzi a sou Duvalier ki te konn gen ouzi yo pa fè ouzi ankò non. Ou di e sou Divalye yo te fè bann se Palestine ki te fè li m pa konn ki bò l soti se sou Divalye yo te fè yo te konn ou pa konn wè makout yo al gade sou youtube pou wè son bagay ki tou wouye e pa tire l pa tire non se lòt zam lan ki zam de gè a. Paske li menm, li pa yon T, li pa, li pa, yo rele l T 65, men li son AR, AR, AR 15 oubyen AR 16, m pa konnen, m pa, yon bagay konsa. AR 15 m kwè. Li pran bal 5, 5 konbyen bal Galil la. Pwen 6. Li pran bal Galil la. Se li m panse k ta ka yon ti jan deranje Joel. Men la konstitisyon. Pa di w ki zam pou gen. Mentenan, si nou pral nan atik, si nou pral nan yon dekrè ke yo te fè an 1988, oubyen dekrè sou Mateli, oubyen Jovenel alò, brèf, se otre choz. E se la le pwoblèm de se peyi, sè ke menm Jovenel pran ladann, e nan konstitisyon amande a, yo di w ke e, e, e, e, e, e, e, lè Jovenel mandal fini, epi yo di w, Kijan pawòl la te di ankò a? Lè manda misye fini an epi nèg yo vini avèk atik la, epi sanse. Wi sanse. Li di w ke manda misye sanse. Sanse fini. M pa ka pale de yon manda de yon prezidan de la repiblik epi w kanpe w di m li sanse. Non, le manda se termine tèl dat, tèl dat, a tèl dat. Epi menm si l te kòmanse an reta, le manda di prezidan se termine tèl dat, tèl dat. Ou pa ka kanpe pou di mwen ke manda a sanse ou vle m fè la. Ou vle m fè koken? Malice, Donk, donk, men men. E koken ou vle m fè wi. M sonje, m sonje m t ap di konstitisyon sa si n konsi, si n kontinye fè eleksyon sou li, si n kontinye travay. Alò pou m, pou m repete pou moun yo ankò avan nou fini avèk sa, pou n di moun yo ke atik 268 pwen 1 tirè 1 de la Konstitisyon se di. Dòmi nan kisa m pran. Jan nan eta peyi a vini. M sonje te gon pastè yo t al lakay. Annatandan, annatandan je m'en vais. Te gon pastè yo te rantre lakay misye. Lè yo nèg yo gèlè konnen se bib la misye t al pran. E yon vye bout revolvè l te gen lakay li l te rale l te bay men. Mwen mwen kwè ke li lè li tan pou vrèman nou fè peyi nou aji jan sa dwe fèt. Paske 1 motif ou vini an ou pa vini nan limit nan lè ou te dwe vini an. Epi ou echwe, ou fon flay. Paske si ou vini pou sa, BLTS pa deplase, m pa kwè BLTS pral ap deplase sou yon senp oui dire. Sans ke pa gon ankèt, sans ke pa vrèman gon bagay ki fonde, ki pèmèt ke m vini m ap vin chèche sa e m ap jwenn ni. Bon, lè ou vini ou pa jwenn ni. E se toujou BLTS ki aji. Se pa DCPJ ki aji. Avedi al kesyone l nan biwo BLTS donk li vin kreye donk sètènman e pafwa li konn se avoka kounye a ki pral jwenn mwayen pase feblès chak fwa moun ki aji a fòs represiv lan li aji avèk feblès avèk lejète se posiblite l kreye pou avoka li menm pou l jwenn de fay pou l eksplwate Men kanmenm se sa moutre nesesite pou n wetire vrèman aparèy jistis la anba men dimansyon politik li ye a. Antouka men menm m pa kwè gen nèg ki te ka mande mwen nan moman difisil ke yon nèg mwen leve avè li. Menm se konsa m ye. Se sa k fè gen nèg ki toujou ap kritike mwen pase yo di m ke o Mwen toujou ap di Michel se zanmi m. Bon mesye, yon nèg ki zanmi w, ki depi w jenn gason ou konn nèg la, e ou fè de pakou avèk nèg la, jodi a nèg la an difikilte pou m kouri? Li bay pye a pou defen. Pou m kouri? Mesye pou kisa m kouri la? Anben m pa moun. M pa moun non. Alòske si w te kouri, yo t ap kritike w anplis. Men pwoblèm ayisyen an wi. Men m pa ka kouri tou. Si w te kouri e dat dimanch. Wi, sa vle di kòmsi m ta di w, wi bon Joel gen pwoblèm la, men Joel e mon beau-frère. Il n'est pas yon moun de sang, li pa fanmi m de sang, men Joel se mon beau-frère. Li marye a sè m. Li marye a sè m. Donk si m, si m ka fè de bagay pou m ede l, m ap ede l medam e mesye. E si se te bò frè nou, nou t ap fè menm bagay. Si se te nou menm ki te nan ka a, amwenske nou ta de malonèt, pase lò moun an difikilte, madanm mwen toujou renmen di sa, lò moun do lo mi, e pa lè sa a pou w ap ba l kout pwen ankò, li fin tonbe. M pa ka, m pa ka, m pa ka, kounye an la, se aprann pou Joel aprann kote l ye an, pou sa pa rive l ankò. paske m pa konn ki deli l ye, m pa konn ki sa l ye, an dwa, m pa konn lè w gen yon zam lakay ou ki ilegal, ki sa l ye, èske se yon deli, èske l gen yon bagay ki, ki, ki, èske l twa katran, èske l dezan, èske l konbyen tan, sa l ye, m pa konnen, m pa gen tan chèche. Men m pa kwè se yon gwo bagay li ye Paske se pa yon ka de meurt, se pa nan lari, se pa yon kote wal tire, eske tu wè. Mentenan, se la m ye. E sa k fè m te di nou, ou wè pandan m te Miami, m rele direktris lapolis la, l pa ka di m manti. M di l, silvouplè. Pral genyen on dezòd ant fanmi m e le pèp. M di li, J'ai été voté en deux fois. Yo te vote m de fwa pa pa se pèp. Menm si se pa yo k la jodi a, men kouzen yo, frè yo, tonton, manman yo, papa yo te vote m. M di, m pap dakò ke genyen on echanj de tir ou beny de san anndan Jakmèl pou anyen. pou anyen, pou de bagay politik. M di l evite sa. Pandan Miami m rele li m di l sa, l pale avè m, li di m bon wi, m di m p ap di sa l te di m lan. E lè m ap ekri liv la m a di l, èske w konprann, m di ke hey, regle sa, paske pa dwe gen moun mouri, pa dwe gen blese. Men domaj, te gen 7 ou 8 ou 9 blese Dè de kote, m pa konn konbyen ki te gen lòt bò, jan w di a, men èske nou te bezwen tout bagay sa? Mwen je ne pense pas. M panse ke manifeste se yon dwa fondamantal ki ekri nan konstitisyon an ke tout moun dakò ke ou gen dwa manifeste. Men konsa tou, m pa wè pou ki rezon pou gen de afwontman k ap fèt. Donk sur ce, ce soir. Janm wè yap tretem, janm wè yon grenn moun ap tretem. M pa pale de, m pa pale de tout moun, paske se pa tout moun, se yon grenn moun. Donk se sa, e m te vle, m te vle fè ti pati sa aswè a pou m di nou ke m pap ri, m pap griyen dan m nan zafè yon moun ki an difikilte. Nou ka ri nou menm paske nou ka gen pwoblèm avè l, nou ka gen pwoblèm avè men men m pa ka ri. Paske m kòmanse granmoun, m pa ri nan malè moun ankò. M te konn ri lè m te gen ventan, vennsenkan. Menm lè yon nèg tonbe sou motosiklèt m griyen dan m, anmweywewe, pwèt nèg a prèske kase m ap ri l. Nèg ap soufri atè a, m di w blese, m wè nèg ap blese. Men mentnan, avèk mè 53 zan, je grandi, je muri. Fò n pa bliye tou, Edo se te yon ansyen senatè. Antouka, fò n di ke arestasyon sa a gen anpil moun li fè byen, èske gen moun li fè mal tou? Ben wi, paske menm lè nèg a se yon move grenn, kanmenm gen yon moun ki renmen l. Ou pa konn wè gen yon seri de gang nan peyi Dayiti, yo arete yo, Gen moun kap fè manifestasyon pou yo. Nan va konprann reyalite peyi sa. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay epi aprè kes kon di a la pwochèn.